Ansyen minis jistis la, nou vle pale de Berto Dorcé, voye jete byen lwen tout akizasyon Lèzetazini ak Kanada ta mete sou pye l, mèt la di li pap ka monte al lopital Kanada, men pou otan li kanpe 2 pye fèm ap tann, ap tann ki sa k pral fèt nan jou k ap vini yo la. CSPJ lage gwo kouri nan sistèm jidisyè ayisyen an. ak lis sa a ki pran lari jodi a nan analiz 69 dosye ke kominikasyon teknik sètifikasyon an te ba l trete yo, CSPJ rive jwenn 31 majistra ki sètifye nan sistèm nan ak 29 lòt ki pa sètifye, ladan yo plizyè akize de koripsyon, san moralite, abi otorite, Mèt Anèl Remy fè konnen nan yon konferans de près li te bay jounen jodi a, li fè konnen Prezidan Jovenel Moïse te gen tan di sa, yo te fòse l nonmen 50 jij konwonpi, li ale pi lwen pou l di tou nan jou k ap vini yo la, yo pral mete tout kalabra pakè a deyò nan lari paske yo pa peye espas la. Wap sezi tande rèl kay makorèl e pawòl anpil la gentan fèk kòmanse peyi a nan gwo difikilte nan moman nap. Avèk pwosesis de sètifikasyon sa kote ap di nou men jij ki nan vòlò, men jij ki gen dwèt long siperyè, men jij ki pa vle tande pale de lajan, men jij depi yo tande la yo poko menm met jan tout zizi yo bat la, nou pata kapab di tèt nou omwen ann refè peyi a. Omwen ann di tèt nou ann rebat kat la tout bon vre. Antouka gen koze nan prentan Guerrier Dieuseul di Alexandre. M pral esplike nou yon bagay la. Gon jij de pè ki nan Sidès. Ou konn poukisa yo pa sètifye misye Guerrier? Yo pa sètifye misye. Pase misye son nèg kap mache bwè tafya e lèl fin bwè tafya se kraze afè moun se deblozay li fè. M kwè yo mete yon ti bagay bò non misye wi. Ivrogny rit notoire Yo di misye menm fin bwè tafya yon lè Figure tout machann kleren nan zòn nan Misye menm fin bwè tafya yon lè Menm vit machin polisye misye kraze Se lè polisye yo fin wonfle misye yo wè son jij de pè wonfle a. Nan ti peyi. Gon seri de juge instructeur madame mesye selon le document de la commission technique de certification ki pran gwo lajan nan men diaspora nan kad yon seri de dosye ki gen gwo mwayen nan men yo e fich transfer sa yo CSPJ a travè komisyon an Genyen yo. Gen jij wal avanse. Bon gen yon jij de pè menm, misye pa jij de pè ankò, m kwè misye jij enstriktè kounya, lè misye te jij de pè si m pa twonpe m, misye al fè konsta yon moun ki mouri, konsta kadav la, lè l rive, kadav la te genyen 2 chèn an nò, bag an nò, gomèt an nò, jij de pè a leve tout l al avè l. Hein? Ki bagay sa? Bala bijou. Red ki sou kadav la? Wi. Tout chaj. E men blag map fè gage. Lèm diw talè a si SPJ gen bon jan prèv nan men yo map di mesye yo pa al fò non. Map di mesye yo pa al fò bon mesye pral genyen pou pale nan radyo, pou bay konferans de près, pou soti kominike, pou di konsa ke se abi yap fè yo map di yo pa al fò hein. Pa egzanp, te gen yon dosye ki te opoze 2 zòm dafè trè pwisan nan peyi a, epi gen yon majistra ki te enplike ladan l. Yo gen videyo majistra k ap sot save sak lajan yo lakay yonn nan mesye ki gen kòb anpil yo. Nèl pa konnen non li menm. Bat menm sou sa non, nou voye m al chache. Li panse l byen pase. Yo gen videyo yo. Gen yon komisè gouvènman menm papa, yo arete yon sitwayen. A yon bouk kabrit amelyore. Dosye a poko menm trete misye pran kabrit li a la fen de la joune li met nan dèyè machin li lal manje wi. Oh bal avek li. Men Guerrier panse se blag map bay mesye sonje m di w pa gen talan pou komedyen. Al fè bouyon nan tèt kabrit. Kounye a ou wè tray sitwayen sa a ki ap al koupi nan prizon pase bagay kò di de li. M pa pral fòmate a men m gen ti bagay nan men m Pierre gen de sè Pierre Winel Winnie ki pa la. Men lòt pwoblèm mwen m genyen nan peyi a Guerrier Anvan n met yon tèm a entèvansyon an, m pa ko janm wè yon sitwayen, yon sitwayèn ki te okipe yon gwo fonksyon nan Leta oubyen ki okipe yon fonksyon nan Leta kote yo repwoche l de iks ou igrèk choz epi pou l ta di tèt li ba l demisyone si l te an fonksyon. pou l ka pèmèt ke lajistis fè travay li, e lè sa li menm l ap mete l a la dispozisyon de lajistis, l ap fè se ke de dwa jiskaske dosye a swiv kou li epi li abouti. M di w Jojo nèg isi pa gen kilti sa. E si nèg la li menm li pa an fonksyon ankò, yo repwoche w de yon bagay, ou pa gen lòt bagay pou w fè, se konstitye kabinè davoka w, Si se yon desizyon wap atake an jistis oubyen si se yon moun wap rele yon kote paske li te di yon bagay sou ki pa sa ke w fè l epi aprè sa w pèmèt ke dosye a swiv kou li epi li abouti. Men kisa ki eksplike ke mesye dam depi yo endekse yon moun nan kad on dosye, ke l te kòripsyon, ke l te asasina, ke l te nenpòt lòt enfraksyon anndan peyi a, pou premyè demach la, se pran radyo pou di w se pèsekisyon politik, pou di se moun k ap fè règleman de kont, pou di se moun ki pa vle wè w, pou di se moun ki ap fè w abi. M pa ekate posibilite sa. Yo swepo wè byen ke se sa li ye. Men poukisa premye demach la se sa? E si n gade pandan tout dènye ane sa yo, mwen menm nou pi gran pase m nan Pòtoprens anvan m poko janm wè on moun menm yo di k te fon bagay nan peyi a ki dakò non. Oubyen ki aksepte pran wout lajistis annatandan lajistis pwononse l wi. Eske se paske nou pa fè lajistis peyi a konfyans? Oubyen se paske nou mètdam nou koke tou natirèlman? M gen enpresyon se kèk grenn bandi sèlman ki konn aksepte ke lè yo fè yon bagay yo fè l. M tande plizyè voice note kote de bandi ap revandike yon seri de bagay. Men m poko janm wè. on o fonksyonè oubyen on ansyen o fonksyonè yo akize de kwakseswa e ki ap si aksepte swiv kou lwa nòmal la. E gen lè k di di w, olye yo ta demisyone pou yo mete yo la e a la dispozisyon de la jistis pou fè sa k dwe fèt la, yo prefere. Fè manti sou moun, yo prefere fè sa w pa t menm imajine paske tou senpleman yo vle kenbe pozisyon yo ye a. E m panse se trè grav pou la repiblik. Avèk lis sa yo CSPJ achemine bay ministè de la jistis e de la sekirite piblik ki pral fè sirkui de dwa a, gen moun ki ka di w konsa ke sa pa yon sipriz paske nou te deja konnen ke sistèm. Jistis la li pouri jouk nan zo, se yon sistèm ki karakterize par la kòripsyon, se yon sistèm ki anba pye politisyen ak politityèn isi, dotan ke anpil senatè, anpil depite, anpil lòt gwo chèf nan egzekitif la se yo menm ki nome oubyen k fasilite nominasyon yon pakèt moun anndan sistèm jistis la. Premye non ki atire atansyon m nan lis jij ki pa sètifye yo, zanmi oditè, se jij denstriksyon, Nan tribinal premyè enstans nan vil Gonayiv ki rele Pierre Michel Denis, nou sipoze lè lis la fin piblik yè, sa siprann anpil moun Gonayiv paske mèt Denis repite kòm yon majistra ki strik, yon majistra ki pa pote pantalon l pou bèl twèl. Dezyèm non ki atire atansyon m, zanmi oditè, Se Jean Osner Petit Papa Hier mwen te eksplike sa Fok moun yo abitye avek nou e raple yo kiyes moun sa ye Mwen te di ke Jij Jean Osner Petit Papa si nap sonje dosye sa ki te konsène ansyen senatè Nòdwès Onondieu Louis alepok ki te kesteur ou nivou du nivou du Senat, e eh myen ki te implike dans relève un scandale de détournement de fonds publics, enrichissement illicite, association de malfaiteurs, pour ne citer ça seulement, et DCPJ à travers Bureau des affaires économiques, qui s'est BAF, te non sèlman arete moun, men egalman te pwodui on rapò e te achemine l bay lajistis. Dcpj te konkli nan rapò l la, yo genyen bon jan prèv ke ansyen senatè Onon Dye Lwi, chèf kabinè l Ismik Chout epi Mirlande Jòj, yo te enplike jouk nan zo nan kad dosye sa a. e genyen de zòganizasyon de defans de dwa zimen ki te pwodui de rapò sou sa, don Fondasyon Je Klere, kote y ap esplike epi reprann yon seri de pwen enpòtan nan rapò BAF la, kote yo di w genyen de chèk ki siyen, ki di se nan la Repiblik la ke chèk sa yo siyen pou. lwe machin e non enstitisyon antre gimè ki ta lwe machin sa a lè ale nan adrès enstitisyon an son depo kola yo jwenn ebyen se Jean Osner Petit Papa ki te di senatè a pa gen anyen pou wè avèk sa ki te blanchi senatè a tankou lanèj epi se kòmsi m ta ka esplike nou. ke se manti dcpj tap fè pou ansyen senatè a e l te òdone du menm kou pou te libere yon ansanm de moun ki te arete nan kad dosye sa, pami yo polisye ki te konn travay avèk ansyen senatè a. Lòt jij ki atire atansyon m nan list CSPJ a se mesye Ramoncite Aximé. Donk depi m di non sa, anpil moun ap raple nou moman sa yo kote m tap pale de Petro Caribe anndan peyi a ki li menm te bloke pou n repete majistra ankèt la e li te òdone pou te fè sa nou ta kapab rele yon dejèl de tout fon ki nan bank ak enstitisyon finansyè Confener SA, Enerces SA, Elmecin SA e latriye. Twazyèm non ki atire atansyon m, dizon katriyèm, Guerrier Dieuseul, se Garry Orélien. Gary Orelien fòk la repiblik konnen se jij enstriktè sa madam mesye ki te blanchi Jovenel Moïse tankou la nèj kèlke jou avan sa prestasyon sèman kòm nouvo prezidan Dayiti e la nou sòm le 7 fevriye 2017 mesye a te di Jovenel Moïse pa gen anyen pou wè ak kesyon Blanchiman lajan yo tap repwoche l la nou sonje bagay sa lè Jovenel Moïse fèk sot nan eleksyon donk anpil moun nan sosyete sivil la di pat kestyon pou UCREF travay sou yon dosye e UCREF pwouve ke le kandida Jovenel Moïse alepòk te enplike jouk nan zo nan sa n rele blanchiman des avoirs ebyen kèlke jou avan prestasyon Sèman prezidan ayisyen an, n ap pale de Jovenel Moïse, ebyen se Garry Aurelien ebyen ki te blanchi prezidan, pa Garry Aurelien, m ap pale de Bredy Fabien, padon, padon Larepiblik, m ap pale de Bredy Fabien, Fabien, Garry Aurelien m ap vini sou li. La m ap pale de Bredy Fabien kòm jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens. Mentnan pou Garry Aurelien, se pou asasina. ansyen prezidan Jovenel Moïse. Nou sonje, Rezo Nasyonal de Defans de Dwa Imen te pwodwi yon rapò pou te fè kwè ke Garry Orélien, Juge Instructeur en charge du dossier Dador, ebyen tap pran lajan nan men moun swa ki te gen manda dèyè yo pou retire manda oubyen de moun ki te gen interdiction de départ ki te emèt kont yo pou te retire yo. E gen de moun tou, selon rapò rnddh sa, Gary Orelien ta pran lajan nan men yo don dè polisye pou libere yo elatriye. Nou sonje se nan peyi a n te ye, m pa bezwen retounen sou sa. Lòt non ki atire atansyon nou nan kad lis sa Guerrier se Yvon Jean Noël ki se sibstiti komisè prè lakou dapèl de Pòtoprens. M kwè se sitwayen sa ki te ansyen komisè di gouvèneman Kwadèboukè. Donk anpil moun te. Anpil moun ta ka di kisa yo repwoche mesye sa yo de manyè spesifik. Paske lè nap gade lis la nou wè de fransè ki repete, se trè dekriye absans dentegrite moral. Men gen moun ki di poukisa CSPJ pa rann piblik rapò detaye. CTCA ki se Commission Technique de Certification. Bon, selon sa m aprann rapò a trè volumineux. Gon pakèt bagay ki di nan rapò a. Kòm nou menm nou t al chache, yo te voye n al li, n al li, n al gade ki sa ki di nan rapò a e nou kontakte sous nou, sous ki pwòch konsèy pouvwa, Conseil Supérieur Pouvoir Judiciaire. Jan Guerrier te ekri l nan tit. Yo eksplike ke gon pakèt nan majistra ki pa sètifye yo madam mesye ki rich, ki gon seri de kay, ki gon seri de tè an si peu de tan. E lè ap eseye evalye sa nèg yo genyen kòm frè, kòm salè, yo di en en. Li kaziman enposib pou yon nèg ta gen tout byen sa yo nan ti espas tan sa a. E selon sa ki ekri nan rapò CTC a, lè yo poze yo kesyon e lè y al fouye zo nan kalalou, majistra konsène yo pa an mezi jistifye byen sa yo. E madam mesye, selon rapò a, genyen anpil majistra. Se pa kay yo yo konstwi vre se byen moun yo sezi yo sèvi avèk pozisyon yo kòm jij yo sèvi avèk fonksyon yo lè genyen on dosye ki enplike kay ak tè ebyen anpil fwa mesye sa yo selon. Rapò a, Yo itilize sa ou genyen kòm stati, yo pran byen moun yo an gwo ponyèt. Se sa yo rele abus d'autorité. Anpil fwa, yo konn rive sur les lieux, nan espas la, yo debake a polisye, yo bat moun menm. E de fwa de moun ki nou ka konsidere kòm des ayant droit. M pap site non maten an. Pou moun pa panse m genyen pwoblèm pèsonèl avèk on moun ki ta nan lis sa a, sepandan m ap di de bagay ki ekri nan rapò CTC a, donk ki konsène on ansanm de majistra ki pa sètifye. Lòt bagay ankò ki enpòtan Guerrier Dieuseul, gen de majistra, selon rapò CTC a, e m ap raple moun yo, CSPJ di nan analiz li, nan tretman dosye yo, Nou gen bon jan prèv atansyon gen de nèg ki pwofite lè yo te komisè lè yo te jij pou yo libere yon seri de kriminèl notwa se de moun sou gade dosye yo tout kondisyon reyini pou yo al purje pèn yo kòm sa dwa selon la lwa anndan prizon malerezman pou yon rezon iks ou yèk e selon rapò a gen nan yo konn pran gwo lajan an echanj. yo libere kriminèl notwa sa yo e ki al nwi sosyete a pi devan. Toujou nan dokiman ctc a ke CSPJ statye sou li, gen sa yo rele fo dokiman akademik. Gon majistra, selon sa m li, Guerrier Dieuseul, Lydie Alexandre. Misye, yo di m son son tip briyan hein. Misye ale nan reto pratikman 2 a 3 4 fwa. Jou pa manka pase. Guerrier. Majistra? An. Manti map fè Guerrier. Vola a lepok yo te gen yon ti surnom yo bay 2 klas sa yo, reto rete, filo file. Son fason pou yo te eksplike w ke. Reto a te pi difisil ke filo a. Guerrier misye fè nenpòt de twa kat fwa li pa ka pase. Jiskaske l jwenn yon moun ki fè l jwenn papye a. Sa yo rele bak 1 an. Epi misye al konpoze nan filo, li pase. Sa vle di kisa? Nan de bak yo, misye gen bak 2 a, li pa gen bak 1 an. Kounye a la, nan lis de pyès CSPJ te egzije nan kad pwosesis. de sètifikasyon an, li pa t mande bag 1 an. Men atansyon, tou depan de ki lè w fè filo. Nou konnen se dènye moman sa yo la filo vin pa ofisyèl. Men on nèg ki fè filo 90, reto padon, reto, on nèg ki fè reto 90, 80 e mwens, donk ou dakò si y ap mande w pyès akademik ou, ou pa ka oze di ou pa ka bay fit reto a paske reto alepòk te ofisyèl. Donk misye bay sèlman bakaloreya dezyèm pati, misye pa bay 1 an. E selon sous mwen o nivo di CSPJ, jeneralman byen enfòme ke m ka fè konfyans, misye avwe sa. E misye son majistra ki trè briyan nan sistèm nan e misye pa pòtoprens. Genyen o lòt majistra nan sistèm nan madam mesye e m vle n note sa map di a ki prezante on dokiman mastè on mastè de kisa anketè yo relve yo estime ke Enfòmasyon ki nan dokiman akademik sa a, li pa konfòm a enfòmasyon ki nan paspò sitwayen an. Sa vle di ki sa? Si sitwayen an fèt Tigwav, enben nan dokiman sa a,